Tvlakayhaiti.com Medam e mesye, nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa e nou pote de nouvèl enfòmasyon pou ou sou sa kap pase nan peyi Dayiti e jodi a la a E gwo deblozay, gwo batay eklate ankò yn fwa nan Dèlma medam e mesye nan moman nap pale la a, je 9, je pèp, dozado kòm toujou, lèt ak sitwon, enben 2 gwoup gang sa yo kap teyorize moun nan popilasyon an, enben medam e mesye jodi a la a ki. Yo rekòmanse batay la ankò la a e gen anpil moun ki gentan blese e moun ki pèdi lavi yo, Bandi tonbe, inosan tonbe kidonk je pèp ak je nèf la a se yo kap fè e defè medam e mesye, enben nou pral envite w gen detay, nou pral kite w tande sa kap pase la a, chèf gang Babekyou depi kèlke jou nou wè ki te poze l enben jodi a ki tounen aprè l fin met on odyo deyò, enben men kisa ki bay ak sòti Babekyou a la a se atake je pèp, E sa w tande a la anpil rèl nan dèlma anpil rèl e doke nan site solèy bagay yo pa dous menm menm menm bagay yo pa dous inosan blese e sòlda oubyen bandi tonbe kidonk se yon batay la ki rèd rèd rèd nou pral envite w gen detay dosye louko dezi k li menm ankò yn fwa konvoke nan pakè pòtoprens e se mèt lafontan kap fè k ap fè koze, kidonk Lafontan pa deside la a pou l kite Louko Désir yon segond, eben se vire tounen konvokasyon konvokasyon ak Esaü César, eben genyen mèt Péguy Jean ak mèt Renol Georges ki yo menm pale sou dosye sa a ki twouve donk se pa posib e donk se ta de pèsekisyon politik antouka Louko Désir nou konnen ki vize tèt li kòm kandida a la prezidans si ap gen eleksyon fòk nou di sa byen eben jodi a la a ki jwenn anpil atak Bò kote Jacques Lafontant komisè gouvènman Pòtoprens lan ki li menm pa deside e ben pou l fini ak dosye Louko a. E vire tounen la a Louko konvoke nan pakè ak Ezaïe aprè divès revelasyon chòk yo ta fè sou kòb k ap gagote nan gouvènman sa a menm Humm jodi a la a Lafontant misye anfas ak Louko e fas a fas la ak Ezaïe César kidonk batay la sere sere nou pa konnen kiyès k ap ganye men sofke Lafontan misye pa deside bese lè bra. Bòn ekout tout moun, nap tounen. de ayktyalite nan peyi Dayiti tankou lòt bò dlo. Ebyen ankò yn fwa e dantre de jeu nou kapab di e Anderson ebyen nou wè la nan kad ebyen jisteman lut kap mennen kont bandi yo ebyen administrasyon Biden nan jisteman ebyen e pwomèt la dans les jours à venir pral genyen de nouvo blende ki va kapab vin jwenn pnh la nan kad lit k ap mennen kont bandi yo, ebyen fwa sa a se pa sèlman bò kote Kanada, ebyen nou wè Lèzetazini yo menm yo anonse ebyen de nouvo blende ebyen ki pral kapab sèvi pou ke nou kapab jisteman, pou ke la pnh kapab jisteman mennen batay kont bandi yo. E san oubliye e Ho Komisè e Ho Komisè e jisteman e de dwa de lòm e jisteman ki yo menm Bò kote Volker Turk, ki li menm te chita pale avèk jisteman Doktè Ariel Henry e nan kad dosye sekirite a, enben ansanm de pwen sa yo nou pral gen pou nou devlope medam mesye e bò kot an di reyalite a nan peyi Dayiti Anderson. San pèdi tan nap rantre avèk enfòmasyon yo, nap touche dosye sekirite pandan nou wè aprè tòksèl komin. Petyonvil pou n pa di, zòn e zòn e Pegi Vil e ankò zòn e Ti Makak ap dirije jodi an la. Lè nou pa pale de Matisan, nou pa pale de Vale Latibonit lan, sitou pa komin Site Solèy kote Nou wè kout zam yo pa sispann chante ant gwoup gang pou n pa di estrikti gang sa yo ki batize Jenèf an fanmi ak alye ensi ke Jpep k ap mennen pa yon moun tankou Ti Gabriyèl malgre nan fèt fen lane yo mesye sa yo te fè yon trèv kote kout zam pa t chante ankò nan komin Site Solèy depi nan debi mwa de janvye a nou wè Kout zam yo te kòmanse chante pandan jodi e pandan jounen mèkredi 8 fevriye 2023 a, afwontman yo ki ta kontinye ant band ame sila yo nan nivo wout 9 selon premye eleman enfòmasyon nou ta genyen gè sa li ta fèt antre bandi nan nivo tènwa avèk yon lòt lokalite nan komin Site Solèy pandan bandi e ekskiz mwa pandan abitan Duvivye, Barrière Fer avèk lòt zòn avwazinant yo te pwofite pou lanse yon kri dalam pou n pa di lanse yon SOS bò kote otorite konpetan yo nou te rive remake plizyè zòn ta bloke e byen bonè maten mèkredi 8 fevriye a nan komin Site Solèy tou pre wout nèf Kafou Vensan, Kafou e Divivye pou n site sa yo sèlman, malgre e popilasyon an ki te an detrès, malgre moun sa yo nou konsidere kòm etan dè lese e pou kont pandan ke nou konnen otorite nan leta yo pa fè anyen yon fason pou kapab eradike bandi yo, moun sa yo ki ta lanse yon kri dalam ki ta deja lanse SOS yo yon. yon fason pou otorite polisyè yo vini yo an ranfò pou repouse bandi sa yo ki pa sispann simen latwoublay, ki pa sispann mete dèy nan mitan popilasyon k ap viv nan komin Site Solèy lan pou aswè mèkredi an otorite yo sanble fè lasoud orèy kote bandi yo pase de la pawol o zak. Pil kout bal ap chante nan katye Site Solèy moman n ap pale la, respektivman yon zòn tankou Divivye, Baryè Fè avèk Kafou Vensan. Daprè enfòkmasyon ki rive jwenn nou, anpil moun ta deja fè vwèl pou peyi san chapo anba bal bandi ame sa yo k ap afwonte. Nou wè popilasyon nan zòn nan ki ta lonje dwèt yo byen long sou yon nèg tankou Ti Gabriyèl ensi koni ki se nimewo 1 estrikti ki batize EEG pèp la jodi a la e nou wè yon lòt fwa ankò lapolis ki montre ke yo pap defann pèp la e vrèman yo pap defann moun ki pi vilnerab yo de preferans yo prefere defann yon seri nèg ki bay tèt yo non e vip pandan ke yo e pran le malen plezi pou kontinye fè richès yo sou do popilasyon ayisyèn nan, yo gen yon seri ajan e polisye kap sekirize yo pandan e menm polisye sa yo lè yo pral lakay yo, yo pa an sekirite, bandi ap kidnape yo, bandi ap asasine yo, aswè a la nou kapab di aprè e departeman e latibonit se tou pa komin site solèy kote abitan Duvivier, abitan. Baryè fè an pou n site sa yo sèlman, ap travèse yon moman difisil moun sa yo ki oblije mete tèt yo alabri paske otorite konpetan yo pa t deja tande SOS yo an pou vini yo an èd kote bandi e Ti Gabriel yo ta anvayi yo deja plizyè moun ta soti viktim pa bal sa e ki blese e lòt ki ta e vale e batistè yo anba bal sivil ame sila yo. Donk, nou kapab di, nou kapab anonse nan moman n ap pale la a, Anderson, nou kapab di direksyon nò kapital la, li sanse konplètman bloke, lè nou pran zòn wout 9 ki genyen anpil kout bal k ap tire, genyen jisteman de moun ki arive mouri, tanto nan kan popilasyon sivil la, men nan kan bandi ame yo tou, e egalman genyen onivo wout. Wout nasyonal nimewo 1 an, onivo wout nasyonal nimewo 9 la, dizon mye onivo Kanaran, zòn sa menm ki konplètman bloke e pou debouche sou Mibalè e gen yon gwo mouvman ki li menm ap efektye onivo komin Mibalè pa rapò avèk moun Mibalè ki ap mande e jisteman edh pou ba yo kouran, enben zòn sa bloke. Sa vle di si yon moun ap soti Pòtoprens pou ale dan le nò, ou pap kab pase ni sou wout 9 pou onivo wout nasyonal nimewo 1 an sou zòn. Kanaran, men zòn Ti Tan egalman, eben zòn sa tout kote sa yo menm yo bloke, pandan se tan nou tande lidè lòk anonse eben tout moun ki yo menm nan periferi Tòsèl, Pènye, zòn Taba, eben yo mande pou popilasyon an pou dè moun ki konn abite itilize wout sa pa pran lari, pa pase ak machin e yo mande pou popilasyon an menm kite zòn nan, eben nou kapab di direksyon nò kapital la nan moman nap pale la li vrèman kawotik yon lòt kote bandi ap tire, bandi ap afwonte, yon lòt kote popilasyon an pou al debouche sou depatman Sant lan e menm wout sa li menm li bloke e san oubliye zòn Pènye, Tòsèl, zòn sa a ki li menm an ebilisyon, ki li menm trè blanch pa rapò avèk anons chèf gang Vito Laurier li menm li fè pou moun nan zòn nan, biznis nan zòn nan pa louvri. sa vle di nan moman n ap pale la a, lapolis nasyonal ki gen nan men l, ki sanse parèt la, timid devan ekzaksyon bandi yo, ki yo menm, pandan dènye jou sa yo, malgre jisteman operasyon Tònad 1 ki anonse, ebyen nou wè lapolis nasyonal ki parèt kazwèl, nou pa vrèman, nou poko janm vrèman wè rezilta yo, ki yo menm, e an m di nan sans konkrèt, Anderson. Vwala, jis yon segond. Vwala, e wi mesye an nou avanse avèk aktyalite a, nap salye tout moun ki anba live la nan lè sa, lè jamè dodo pou pa di lè lèv to, nap salye nou, epi nap salye tout zanmi yo ki an Ewòp nan lè sa, nap salye nou mesye dam. Wi mesye an nou avanse avèk aktyalite an, m panse ke fò nou pran dosye jisteman blennde an, Evidaman, bon gen moun ki deja kontan, men an menm tan avèk movèz eksperyans ke nou jwenn avèk bò peyi, bò kote peyi Kanada, e kisa ke nou kapab atann, men ann pran enfo an pou moun yo konprann byen sijè a. Bon, e Jimmy nap rantre avèk enfòmasyon sa a pandan ke nap toujou rete nan sa ki gen pou wè avèk dosye sekirite peyi Dayiti kote asistan sekretè biwo Entènasyonal chaje lit kont stipifyan avèk aplikasyon lalwa nan peyi Etazini anonse livrezon nan pwochen semèn kap vini an machin blende Polis Nasyonal Dayiti an nan kad vizit li nan peyi Dayiti, Anbasadè Todd Robinson ki ta renouvle angajman peyi li genyen yon fason pou kapab ede Ayiti nan batay lap mennen kont gang ame yo nouvo machin blende ki ta deja arive rive nap travay pou kapab genyen lòt machin blende ki livre nan pwochen semèn yo tout sa dwe atribiye avèk e sa ki vle lite kont vyolans avèk e kawo an Ayiti se deklarasyon sa Todd Robinson ta fè e avèk e jounal Miami Herald aprè li ta fin enspekte kèk ekipman ki ta deja e livre toujou selon anbasadè a peyi Etazini kontinye e fè e sa ke e li kapab pou ekipe polis nasyonal la epi ensite e lòt manb nan kominote entènasyonal la kontribiye verifikasyon antesedan selon asistan e sekretè deta a se yon priyorite absoli e chak manb e yon e inite patikilyèman inite e swat ke e biwo li an ta fè objè verifikasyon rigourez antesedan Avan menm yo ta admi e nan pwogram e sila, e nan sans sa e nou wè Robinson e li menm ki ta reponn avèk medya floridyen an kote li soulinye Etazini kòm etan e rès kominote entènasyonal la pa e kontwole e tout e faktè e ki genyen nan enstitisyon e polis ayisyèn nan yon enstitisyon e vyab ki kapab sekirize e peyi an pou kont li men Sa e nou kapab fè e nan moman sa e nou e fè li kote nou e deja e livre plizyè e machin blende nan pwochen jou ki gen pou vini yo gen lòt machin blende kap vini toujou nou wè e kote anbasadè ameriken an rekonèt e kote e e lèzetazini gen anpil e bagay li paka e kontwole e nou paka e kontwole koze e rekritman nou paka kontwole e bidjè Gouvèneman ayisyen an e nou pa ka e kontwole anviwònman e politik ki dwe klèman e chanje pou mete e peyi Dayiti e sou bon chemen e sa pa pwoblèm ensinifyan toutfwa e Todd Robinson nan non gouvèneman ameriken an e pwomèt e tou e li fè tout bagay yon fason pou w kreye espas nesesè pou w kapab abòde kèk pwoblèm tankou anviwònman e politik, sitiyasyon politik epi ofri yon sèten mezi soulajman pou estriktire Polis Nasyonal lan ki pandan dènye tan sa yo ki parèt inefikas fas avèk aso bandi yo, n ap raple depi nan lane 2021 jiska dat peyi e Lèzetazini ta depanse anviwon 92 milyon e de dola, se deklarasyon sa pòt pawòl Departeman e Deta Ameriken an fè e kantite lajan sa ki ta konsan e konsakre avèk e fòmasyon epi acha nouvo e veyikil e blende, ekipman e tankou e jilè pa e jilè e balistik epi kas pou enstitisyon. On nouvo. On nouvèl envitasyon. On nouvèl envitasyon de la pa de Mèt Lafontan. Men, sèt fwa si, li itilize sa l te fè e dezyèm fwa a, li mande dcpj pou e tande e pou resevwa Louko pou li. Donk, ki enpresyon w? Sa m se di Djòlòm nan. Wi. Wi. Ou tande byen koulye a, Mèt Jòj? Bon, pa tout a fè, men m ap degaje m pou m tande w. Wi. Se, m ta renmen tande pozisyon w sou, èske w viv sa deja? E donk, yon jounalis k ap pèsekite pa yon komisè gouvènman, petè avèk katriyèm. Katriyèm envitasyon DCPJ. Katriyèm envitasyon, e ni, ni Mèt Lafontan premyè vèsyon e dezyèm vèsyon, e li toujou anfas Louko Dezi oubyen Maten Deba. Bon. Nous-mêmes, Sandro nous dit, de nous nous à sa constitution l'article 28 de la Constitution qui clairement ceci. tout haïtien a le droit de s'exprimer librement en toute matière par la voie qu'il choisit. Donc, Epi pou al di konsa ke gen difamasyon. Difamasyon an li klè, lalwa eksprime l klèman, se si misye t al pote plent oubyen l te ekri yon bagay li pibliye l. Donk se pa, tel nè pa le ka. Donk nou menm nou toujou tande Louko, nou renmen tande Louko, pèp la renmen tande Louko. Donk m pa kwè sa Cadrant ap fè yon yon kòman dirèj yon yon akizasyon fòmèl de prezi de komisè gouvèneman pou li jiskaske pou l ta di msye bon l ap sibi le gros du nez ou autre. Donk mwen menm m kapab panse ke s on senp fòmalite e e la ankò Li konvokasyon an gon tèm byen janti pou li tou ekri. Byen janti? Wi. Wi men li pa nan byen janti ankò. Ou wè l ensiste e sèt fwa si ou wè l pase ankò pa dcpj. Yè dcpj te nan stasyon ki te vin la donk mesye yo se. kagoul tout bagay, petèt si Louko te devan an la nan lari an, ou pa janm konn sa k te ka pase. Paske an prensip, nou ka wè manda envitasyon an, men ou gen dwa gen yon dezyèm manda tou darestasyon tou. Ou pa konn sa k ap pase nan bagay sa a non. Bon, mwen menm, m refize kwè ke se yon bagay. E si louko t di nan radyo ki pou ta ki pou ta atire atansyon komisè gouvèneman li ka fè yon lòt bagay tou ou konprann li ka fè yon lòt bagay e li kab se pou byen louko tou ou pa janm konnen donk foudra se lè louko reponn bagay la e lale avèk avoka li Paske konstitisyon an di yo pa kab entèwoje pèsòn. Mèt Jòj, se nan... Mèt Jòj, envitasyon sa se nan kad yon ankèt, wi. M pa konnen ki ankèt, eske se sa Tijan te di a. Bay la chanje, wi. Yo pa nan Tijan ankò, non, sa Tijan te di a. Ok, mwen m pa renmen mete la chari devan dè bè. Yon nan nan kad yon ankèt yap fè an favè de misye. An li ka pran menm kou tou. Yon dwa li gen dwa sa tou. E pa pou di yap fè sa epi menm kote a epi pou di ke wi yap pèsekite l ou kwa. Bon mwen menm kòm di w la. Kòman w panse l ka an favè Lòd Jòj? Nou kwè pa ka soustrè l a lajistis, donk fè l ale asiste de son avoka. Se lè avokis nou soti, nou gen lèzeleman ki fo, lè sa a nou menm ex cathedra nou ka pwononse nou. Ok. Ok. Ok. Ou konprann mezanmi? Donk sa vle di avoka Louko ta dwe ensiste sou. deja solid. Non, avoka, avoka ekip la. Wi, avoka ekip la. Avoka ekip la. Esaü Cesar. Maître Peguy Jean li menm ki pral plase mo li nan sitiyasyon ke nou ap fè fas pou jodi a. Pa bliye ke, enben, se yon katriyèm fwa, enben, dcpj, Direksyon Santral de la Police Judiciaire, deside envite Louko Desir, egalman Esaü Cesar, enben, pou. Bon, rezon w pa mansyone, Yann sot ap di l talè a, Pyè Matissart. Mèt Pegi Jan bonjou, ou menm ki se avoka avoka mesye Mèt Pegi Jan bonjou, nou gen kèk jou nou pa pale. Mwen salye tout ekip la, mwen salye zanmi m depi Tatout, mwen salye Mètre Telfort, mwen salye Josué Lexidor, Luther Désir avec Esaïe César, côté Yoye, en vacances, mhm. Je suis Et là depuis quelques minutes. Permettez-moi de saluer mon estimable confrère, maître Renaud Georges du barreau de Port-au-Prince, oui, ah qui sont intervenus là. Alors, quittez-moi faire, des considérations purement euh, d'ordre juridique en tant qu'avocat au barreau de Port-au-Prince. Mhm. Euh, de CPJ jusqu'à ce il posait pour le compte du commissaire du gouvernement. Et le rôle du commissaire du gouvernement, consiste à rechercher à la fois les crimes et les délits mhm. au niveau de sa juridiction, bien entendu. Mhm. Chef de la poursuite. maintenant, est-ce que c'est pas délégation euh, du parquet que de CPJ à Paris, je ne pas qu'on est. Mhm. Mais moi-même, étant donné que Esaü César, en tant que journaliste professionnel, en tant que père de famille également, donc, monsieur gagne des obligations à l'étranger qui fait que l'IPA, présentement, l'IPA dans le pays. Il y a une correspondance émanant de mon cabinet euh, qui est en route euh, en direction de la DCPJ. dans laquelle correspondance, dans laquelle correspondance, nous sollicitons un report de cette audition. Mhm. Mais ça qui est important pour préciser, c'est que moi, moi dis à CPJ que nous déjà étonné, ouais que DCPJ n'a rien dit autour du motif de l'invitation, la nature de l'enquête qui serait en cours, parce qu'elle dit, mm. euh, dans le cadre d'une enquête en cours, c'est vague, et en quelle qualité la DCPJ voudrait justement auditionner mon client. Mm. Est-ce que c'est à titre de témoin mm -hmm. ou en tant que prévenu, etc. Donc, alors, euh, euh, il s'agit il s'agit d'une exigence élémentaire en matière des droits de l'homme mhm. et en matière de garantie judiciaire également. Donc, si vous voulez auditionner un citoyen, paske lè w pran Luc Nèr Désir, lè w pran Esaü César se pa nenpòt ki moun, se dè jounalis pwofesyonèl, dè lidè dopinyon, ok, dè moun ki pran anpil angajman nan sosyete a. Gen anpil pawòl k ap pale nan sans se petèt veleyite de sansi ou de pèsekisyon, an tout franchiz m poko vle ale la, donk m ap fè tek CPJ, donk lalwa ban mwen. En attendant. Puisque mon client n'est pas disponible, mon client ne sera de retour en Haïti que le 18 du mois en cours. Donc, mwen di dcpj à partir de 19, donc m ap mete kliyan an disponib pou li. Men m mande l pou li pran le swen de presize pour mon client le motif de la de l'invitation, ok, la nature de l'enquête qui est en cours, l'enquête. que que DCPJ parlait de l'IA, et mhm. dans quelle qualité Quelle qualité Mais toutefois, il n'est pas précisé, parce que moi, rappelé dans la première euh, invitation. Alors, dans quelques minutes, la, lettre sera déposée euh, à la DCPJ on aura l'accusé de réception. donc, le client n'est pas disponible. Parce que, en réalité, ah, qui t'aime t'aime Kite m presize yon eleman pou nou. Gen yon pratik an Ayiti, Commissaire du Gouvernement envite ou, vous ne vous présentez pas, li fè yon dezyèm envitasyon, vous ne vous présentez pas, epi l fè yon manda damne. Pa gen pwovizyon legal ki abilite yon Commissaire du Gouvernement, au regard de la loi haïtienne, emèt yon manda damne si l pa nan ka de flagrant délit. E si w te nan ka de flagrant délit, se pa envite w t ap envite kliyan m nan. Ah Arrestation automatique. Ça signifie que nous pas dans cas de flagrant délit. Mhm. Et si nous pas dans cas de flagrant délit, le citoyen invité au parquet mhm. n'est pas tenu de se présenter. Mhm. Le citoyen n'est pas tenu de se présenter au parquet. Et le citoyen pas présenté, le commissaire du gouvernement, en tant que chef de la poursuite, en tant que garant de la société, il y a trois comportements qu'il a adoptés. Ou bien il fait classement sans suite qui estime pas qu'il suffisamment de matière, par exemple, si c'est ton prêtre qui t'est poté, quand tes eu l'analyse de n'a pas de fondement, mhm. il fait classement sans ou bien il fait eh, la saisine du cabinet d'instruction C'est un magistrat ke m konnen ki konnen pwofesyon l, ki konnen limit ke lalwa ba li. Jiska prèv di kontrè m rete kwè ke majistra Jacques Lafontant ap genyen pou bousòl lalwa e sa konsyans dans le cadre de ce dossier. Maître Péguy, dans le cas où sa w sot site la yo, li pa respekte. Pa egzanp, kliyan w deyò, e tèks la dwe klè, koz yo dwe klè, ou ensiste sou yo pou mèt Lafontan oubyen dcpj voye di w klèman pou ki rezon. Si sa yo pa fèt, alò ke, alò, m ap di dcpj, m ta vle di mèt Lafontan, ensiste.